Nan eta w ye la ou panse m ta pral pran bizou nan men w? Sa k pase bebe, m pa madanm ou ankò? An, ou panse nan eta w ye la a, ou panse e mennaj mwen ye toujou? Enben sa m ye pou ou bebe? Enben ou mèt retire sa nan tèt ou depi jodi a. Poukisa? An e konsa w te ye la a? Apa yon pendan w te ye? O, cheri, kisa w di m la? E, kanpe la, retire mo cheri sa a nan bouch ou. Depi jodi a ou mèt retire l. O, sa k pase menm? An! Se konsa w fè konplo avèk Black? Mwen menm? Eh. M fè konplo avèk Black? Ou fè konplo ak Black pou l vin pou ou vin dè zam nan men m, sa vle di pou w tire m? Pou tire m pou mari w? An epi w te di m Black se kouzen w? Oh mwen menm cheri? Kanpe la, konbyen fwa m dwe tire mo cheri sa? Oh cheri, men se mennaj mwen ye. Mennaj ou men m pa di w depi jodi a nou pa ansanm ankò pase pou konplo sa w fè a. E Black ki vin dim tout bagay yo. Black ki vin di tout bagay? Eve vin dim tout bagay. Ou wè Black, m te pran yon gwo tas kafe avè l a 2. Eve pa t twò lontan non. Paske Black fè m twòp mal. An, e mal li fè w? Wi, se mal li fè m. Paske m pa panse Black te ka oze fè m yon bagay konsa. Black fin vyole m epi Ebyen koman pou te vle jem pat sèch. Bon blake manti lap fè sou mwen. Manti. Wi blake manti lap fè sou mwen. Sa gen poul devwale. M gen poum wè sa tou. M gen poum wè sa. M byen kontan ou gen pou wè sa. Lè w wè sa tou m ta swete w ou pa desu. Humm. E a m pa wè depi avan e bebe sa k pase. A pitit ou konnen pwoblèm. Ki pwoblèm ou? A pitit ou konnen blak. Blak kouzen m nan. Kounya m avè m t ap sot achte yon bagay pi ba epi m swaf dlo. Epi m di banm pase lakay li a pou m pou l banm yon vè dlo pitit lèm pase men m mandel pou matant mwen li dim matant mwen kouche matant mwen gen fyèv kounye a m di a èske m ka antre wè l lèm rantre m pa wè matant mwen lèm mandel ki kot matant mwen li dim konsa o elik matant mwen. Sam panse so se jwe lap jwe pitit bèk black viole yo. Woy talè ou di black viole ou pou pitit cho tande la. Koman black epa kouzen li ye kwe e kouzen li ye. Wi pitit. Ok an pale e keke pa okouran de sa ou pa matant ou pa okouran de sa tou. Bon m pa mete matant mwen okouran non men keke m met keke okouran jis apre. M pat mete l okouran depi oparavan. Lè m vin mete l okouran an, Black te gentan ale, Black gentan konvenk li. Nan ka sa m pa wè sa pou m fè. E m te mal al adrese kenken paske se zam m t al mande l prete. Kyèt. Sa di, kounya la menm, lè aksyon an fin fèt la, Black ale l al pale ansanm avèk kenken, sa vle di li pè tèt li. Wi, li gentan konvenk kenken. Lè m vin eksplike Kikens sa, Kiken vin pa kwè m, Kiken ap mal reyaji avè m. Men, w fò konnen w gen tò tou, men poukisa w t al mande prete zam nan pandansyetan w pa menm di nan anyen menm? Bon, m te vle jis vanje de Blak, paske sa Blak fè m nan fè m mal anpil. Non, la m pa ap rapiye w. Sa vle di la a, m konnen Blak fè w bagay ki mal vre, men nonsèlman sa ou antò, m mèt di konsa ou antò dan tout ka, Paske imajine w black fin fè w aksyon sa epi wal monique parèt kote kenken ou dil prete w zam sa pa bon epi nou pa mete matant ou okouran de sa tou epi m pa renmen jan w dim ou pral vanje a moun pa rann mal pou mal ok black te gentan fè yon bagay li te gentan fè w sa vre men wap jis swiv men m pa renmen lè w di konsa w pral. Vanje oh sa pou te fè zam nan menm li mande kyen ken prete a. Pou m tire black. Lè yo fè w jan de mechanste sa e bal ou pete nan mouda vagabon an. Pa gen pwoblèm ou ka toujou vanje de sa black fè w la. Men annik pran w zam konsa w al ou pral ou pral tire a li pap bon. Pase imajine w on bagay konsa fin pase ou pa ka aji nan tèt cho non li pap bon. Li menm menm lè l tap vyole m nan li pat gen kè pitye pou mwen non. Mwen pa di sa non, m pa m pa pou black non, men e pou blan map pale w m di w si e konsa w pral fè bagay yo li pap bon. De tout fason men map lap peye m sa trè chè, lap peye m sa kanmenm. M pa ka di w anyen paske e ou menm ki viktim m pa ka di w anyen, men sa m di w la ou sipoze kenbe l paske imajine w sa fenk pase ou sou emosyon M konprann s bay yo fò mal vre men afè pou one kale pou on zam wal tire a ou ka met tèt ou nan cho aprè wi. M konprann. Antouka jere mal yon fason pou jere black pase black mal fè vre li pat li pat sipoze fè sa. Be ok m pa gen pwoblèm sou sa. Map reflechi pou m wè map panse sou sa w di m yo. Yo pa gen pwoblèm m vle yo m vle yo koute m yo paske m pa vle yo nan cho m pa vle yo nan cho. Wè, e nou menm sa a wi k'ap fè yo pale fanm mal la. Pase nou pa bon anpil vre wi cheri. Apa on pendan ou te ye? O, cheri, kisa ou di m lan? E, kanpe la! Retire mo cheri sa a nan bouch ou. Depi jodi a ou mèt retire. M pa ka idantifye egzakteman. Men, m pa kwè ke w ap kite ti vakabon k rele Kenkenn nan fè w tris konsa non. Non, e pa li non. M pa gen anyen non. Men finalman, sa k fè w tris konsa? Ah, m pa gen anyen fre. Ok sista, mwen menm m pale w deja. Wè, pou Kenkenn ou pa vle mete m okouran de sa k ap pase avan la? Mwen menm vle fè w konnen ke wè min pa m, lè ke mwen fache, lè min mwen mare nan fon m, m fè Satan kouri epi m fè Jezi souri. Ok? M pa gen pou m pale avè w ankò, epi degaje w, mete m, mete m okouran de sa Kenken ap fè w, pase pou ti vakabon sa fò m mete l nan plas li mwen menm. Enben ok frè m. Enben ok? Dakò. Li di m konsa si tout fwa se Keke n ki fè m yon bagay li pap bon pou mwen pou li avèk Keke n. Ta sanble ou gen yon sekrè w ap kache m. Ta sanble ou nan pwoblèm avèk Keke n. M nan pwoblèm avèk Keke n vre wi men m ap. E la pwoblèm nan ye. W ap kache m yon bann sekrè pa vre? M pa kache w yon bann sekrè non. Se paske m konnen ou pral banm tout tò yo e sak fè m di kèk bagay m pa oblije di w. Kanpe la, wè, ou sot di yon mo la m pa konprann. Kòman m pral ba w tout tò yo? Si w merite tò a, m ap ba w tò a? Ebyen ok Kiki. Bon, m pa kache w sekrè non. Se jis, sa m te eksplike w blak te fè m nan, li gentan pase devan l al eksplike Kiki, li di Kiki konsa li pa t janm kouzen m vre, se mennaj mwen l te ye. Zam lan m t al mande Kiki prete a se pou m te tiye Kiki. Epa sekanda fòw. Kisa? Men Black li menm son nèg vrèman menm si yo toujou ap itilize pawòl sa kòm pretèks kòm si moun levanjil yo yo toujou ap di ou pa rann mal pou mal men nan ka pa Black la ou sipoze jwenn avèk Black pou bwè yon kafe amè a 2 ansanm avèl. Pase blak. An menm tan li se yon kadejakè, menm tan an tou li se yon kriminèl. Si l kapab arive al kote kenkenn pou l eksplike l bagay sa, pou l al rive fè tèt kenkenn pou l ba l gwosè manti sa, m ap tou di ta se ou k koz. Si w te pase devan, e pa zam ou t al mande prete. Ou te explike l tout sak pase yo. Sa pa tap janm rive la non. E sam diw la wi. Sa pa tap janm rive la. Ou toujou ap banm tò. Sa di etem bol wa di wi. Ou tap toujou di m baw tò. Men sam di a se verite. Se verite. Bay se fot ou. Hum ou jije tet ou dabò. Hum jije tet ou. Wi m gen tò. Hum m nan konprann ou. Wi. Ebyen janm diw la. Kanmem fow bon tas kafe a men avek black tou. Pè black son kriminel. Kòm ou nan pwoblèm avèk kenkenn mwen map eseye fon fason poum kapab konvenk kenkenn poul ka renmen sa avèw bay mpa renmen wè lèn konsa. Mwen ok map jere. Baz, m pa zanmi w. Wè sa m pral di w la la, li plis ke sa yon zanmi te ka di w. Ou ka wè m rive la m pa salye w. Pase Ou sanble yon nèg ki mal reflechi Ou wè sa m fè a Si se te pou ou m pa t ap janm fè l M vin pale avè w la a konsènan de Beatrix Paske ou reyaji yon fason avè l ki vrèman biza Leplisouvan nou menm gason nou t koute sa yon lòt. Advèsè nou ap, nou koute sa advèsè nou ap di, men nou pa tande sa k nan bouch mennaj nou an. M vin fè w kwè ke advèsè a pa gen anyen serye l ap di w. L ap jis di w de pawòl ki pou plen tèt ou, ki pou fè w panse otreman epi li menm, pou l ka genyen batay la. Èske w panse yon advèsè t ap janm renmen w? Ou son gason fèb, map toujou di sa. Ou fèb, ou tonbe pou nenpòt ti bagay. Sa vle di, ti, ti sinema moute sa a, ki pa menm gen yon bon senaryo a, Black te vin fè devan w lan la a. Ou te gentan kwè misye, epi ou te gentan chache pou ba, pou vire do bay Beyou. Ebyen, jan w fè l la, ou fè l yon fason pou Beyou tiye tèt li. Petèt, ou gen dwa pa t janm renmen l vre. Hum, kounye a m ap tande w wi. Preche w ap preche m la oubyen? E sa w vin fè menm? M te gentan konn se sa w pral di. Paske depi sou ou m wè w se yon gason k fèb. Ou gen yon, ou gen yon lespri, ou gen yon moral bèt menm. A tout respè m gen pou ou, vrèman, ou gen yon moral bèt. Ou se yon gason k fèb. Ou vin la mwen kòmsi ou vin sou derespekte m. Ou vin la e preche m tande w ap preche la wi. Zanmi m, premyeman, m pa yon pastè, m pa yon predikatè. Sa m ap di w yo, m vle pou ret nan moral ou. Sa m di w yo se verite. Paske w se yon gason bèt menm. Men, jan m ta dwe ap pale a, e kòmsi m sispèk genlè ou se youn nan moun li yo wi. Ou se youn nan mennaj li yo, ou se youn nan nèg li yo. Kòm, m pa gen anyen anplis pou m di w. Men sèlman, reflechi sou sa m di yo. Men m vle mete tèt mwen nan yon sitiyasyon kote pou m se yon bon zanmi, pou m toujou ap fè w souri chak jou. Malgre m konnen kou yo di, men, fòk ou pa panse avèk sa twòp. A chak fwa w ap panse avèk yon bagay ki te pase w, sa ap pèmèt ou granmoun pi rapid. Laforêt di, souri. M konnen, men, pwoblèm yo anpil. M konnen pwoblèm yo anpil. M konnen jodi a, si w nan pwoblèm sa a, Se akoz de anpil erè w te komèt. Ou sipoze aprann de erè w yo epi pou w di lavi a an avan. Se akoz anpil de erè w te komèt ki mete w nan sa w ye jodi a. Paske, si w te mete kenkenn okouran oparavan, ènmi a pa t ap janm jwenn espas kote pou l al rive konvenk kenkenn. Sa w di a e pa manti non. Wi, ou sipoze bay tèt ou tò. Ou sipoze bay tèt ou tò dabò epi eseye pale avèk kenkenn epi pou tout bagay ka ok. Paske m pa renmen wè w konsa. Lò konsa l pa fè m byen. Lè m wè tris chak jou, li pa fè m byen. Li pa fè m byen ditou. M sipoze souri. Ou konprann mwen? Ebyen, pa gen pwoblèm, n ap toujou pale. M pa pral mare tande. Kèt mesye, sa Kiki di a e vre wi. Si m te eksplike Kigen sa k pase a depi oparavan, sa pa t ap rive jiske la non. Kòm, jan Kiki di m nan, e sa m ap fè wi. M p ap bay tèt mwen pwoblèm toutan. M ap met souri sou vizaj mwen epi, lavi a avanse. Hey yo boss sak pase frè. Oh oh sak pase. Voye w voye w. Koman voye m nan yo. Poukwa ti touche mwa kòm sa. Zanmi m pa nan pale fransè ankò. Un homme total capital comme moi. Oh un homme total capital comme toi. Ou antre kòmsi Bon lari sa e Zanmi m zanmi m m pa vin nan pil literati avè w M jis vle di w sa M santi ke sè m lan Li gen yon tristès Kanpe la kanpe la M pa konn kiyès ou ye w ap vin di m sè w ki Men kiyès sè w Zanmi m Kiyès sè w sa w ap vin pale m lan Ok ban m di w yon bagay M aprann ke ou menm